Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Mwen konnen anpil moun ap tann RL prod paske yo arete Ti Greg nan Delma 95. Ti Greg ki li menm toujou kontwole zòn sila. Men gen anpil deba ki ap fèt sou rezo sosyo yo, deba pou di eske Ti Greg se bandi, eske Ti Greg se youn nan moun k ap pwoteje zòn. Antouka, daprè anpil kòmantè, nou ta kapab di ke Ti Greg Selon kòmantè sa yo, ebyen se youn nan moun ki toujou ap pwoteje Dèlma 95 lan. Donk afè ti vòlè nan Petyonvil, moun k ap fè sa k pa sa, ebyen Ti Grèg toujou ap veye yo de manyè aske pou ke Petyonvil kapab fonksyone byen. Antouka, Ti Grèg jounen jodi a la ki jwenn arestasyon l, Ti Grèg depi yon bon bout tan, m ta kapab di lapolis t ap chache gen kontwòl Ti Grèg paske, Eske nou raple dènye batay ki te genyen lè nèg Fantom 509 yo te moute Petyonvil epi pandan yo t ap tounen anpil bal te pete. Manifestan ki toujou ap moute men lè yo rive nan 95 lan ebyen sa w tande a la anpil moun pè paske yo estime ke gwoup 95 lan se yon gwoup ki genyen sa n ta kapab rele yon sòt dafeksyon Sa vle di, yo genyen yon lyen avèk ansyen prezidan Jovenel Moïse alepòk kote ke anpil moun tap manifeste. Dou, anpil moun di, ebyen Ti Grèg se youn nan moun ki se pwòch prezidan Repiblik lan. Antouka, fòn di ke kesyon Ti Grèg la, li ajite lè deba. Men jan map gade a la, m ta kapab di ke, ebyen Ti Grèg, pran anpil kou. Se kòm si se yon nèg yo te swaf, yo t ap chache, yo t ap veye, yo t ap chache a balèn, ebyen yo tonbe sou li, ebyen yo pran l, yo manyen l anpil. Ti Grèk jwenn arestasyon l avèk anviwon 2 lòt nèg. Men, sa n ta kapab di, sè ke, èske Ti Grèk se youn nan moun ki malen? Èske Ti Grèk te konnen ke. li se yon bandi. Paske si l te konnen l te yon bandi, m panse ke li gen yon fason l t ap jere tèt li pou ke lapolis pa t oblije mete men sou li. Men ekoute, on est à Petyonvil. Petyonvil se yon zòn nou ta kapab di kote ke anpil boujwa enplante yo. Se kòmsi sa ki te rive o nivo de Laboul la. Yon gwoup dòm ame yo rive nan zòn sa a, y ap enpoze lwa yo e dèfwa yo desann nan Taraz, yo desann anpil lòt kote al simen latèrè. Donk èske se sa ki nan tèt lapolis jounen jodi a la a ki fè ke yo arete Ti Grèg? Fò n di ke nan Petyonvil, Petyonvil depi kèk jou la gen yon sitiyasyon panik kote ke depi l fè sizè di swa tout moun ap chache wout antre lakay yo paske ou konn rete konsa anpil bal ap tire. Krepitman sa yo ou pa konn kote y ap sòti, e ki sa ki alorijin yo? Ebyen se sa k fè nou ta kapab di e Petyonvil vin retwouve li nan yon sitiyasyon kote ke anpil moun yon ti jan pè frekante zòn sa a bò 8 è, 9 è di swa paske depi l nan lè sa a ebyen anpil deblozay sitou nan zòn koloni an. Nou sonje sa ki te pase dènyeman nan koloni an la, ebyen fò n di ke dènyeman se lapolis ki te mete pye l atè a. Jounen jodi a la nou ta kapab di se. e des membres de la dcpj ki se direksyon santral polis e jidisyè akonpanye ak anpil polisye ki fè pati BOIDJ yo menm ki mete pye yo atè a ki pwosede ak arestasyon Ti Grèg. 3 minit apre arestasyon Ti Grèg, y a John Colem Morvan ki a twite pou di apre tout denonsyasyon nou fè sou chèf 95 lan ki se Ti Grèg, ke madi swa ki te resevwa anpil lajan sal Nan men Magalie Habitant pou te kapab al fè lobbying, bon yo arete li. Brèf antouka, depi yo arete yon moun, w ap jwenn anpil moun swa ki kontan, gen moun tou sa p ap fè plezi. Gen anpil moun ki bat bravo pou arestasyon Ti Grèg men, pandansetan gen anpil lòt tou pa egzanp moun 95 yo, enben y ap di mezanmi nan ki sa yo pran la paske si yo arete Ti Grèg sa kapab rive ti vòlè vin kase kay yo, nèg vin kidnape yo. Brèf! M ta kapab di kesyon Ti Grèg la li pwovoke anpil kesyonman. Kounye a la a, nou pral nan dat 20 fevriye 2021, kote ke Ti Grèg te bay yon entèvyou avèk ekip Model FM nan, nan kad emisyon Tribunal du soir avèk Doktè Arison Ernest. Ti Grèg te fè yon seri de revelasyon sou sèten polisye ki yo menm nan enstitisyon an, De nèg ki yo menm kontribye a salir limaj de la polis an dizan ke gen anpil kidnaping k ap fèt, ebyen kidnaping sa yo, yo pote mak fabrik anpil polisye. Pour tâcher d'être tout à fait complet, on va remonter le temps pou ekoute Ti Grèg. M pa m pa fonksyone li. Se kote ki gen lòd ak prensip m fonksyone wi. Dayè m se yon nèg ki gen lòd, prensip, disiplin, sajès, amou pou moun. Dayè mwen menm pou mwen san moun m pa ka egziste paske m renmen tout moun nèt an jeneral. Ok. Bon, e sa vle di Greg m ap pale avè l la se yon nèg ki sikile alèz, san pwoblèm, li regle biznis li, li vire, li regle tout biznis li san pwoblèm? Doc m pa kwè gon kote m pa ale non sèl kote k gen move moun yo sèl apre sa si m gen m al regle aktivite m pou m al chanje chèk mwen bagay mwen m toujou fè yo dayè m fonksyone ni sou machin ni sou moto m gen tout bagay mwen nèt wi m al tout kote m vle paske m son ayisyen natifnatal e mwen menm. Lapolis an swa pa ka oze janm di l men lan ki sa m te pa bon. Jamè. Moun ap kritike m y ap di bagay, bandi mouri, bandi sesi, bandi sela men kounye a èske a bib lan men yo? Èske levanjil y ap preche? E la, la grande question c'est ça. Ok. Kòman w wè. Janm preche levanjil non. Greg, kòman w wè e nòmalman m pa ta sipoze poze kesyon sa non piske tout moun ap tande, nou sou eksperimante. Zafè peyi sa anvayi ak kidnaping, anvayi ak kidnaping. Èske bagay sa atire atansyon w? Li atire atansyon w? Sa w di tèt ou? Ou dakò e ba yon ti opinyon sou sa? Yon tandans ok uhmm. Wè. Premyè tandans m ka di w k ladan l pami pami pami pami lakèl jan fè pati. Uhmm. Se polisye ladan l. Kisa? Repete mwen, polisye nan kidnaping tou? Wi. Oh oh! Se polisye k fè pi fò kidnaping. Oh oh! Polisye k pa polisye. Polisye polisye kap fè sanblan yo polisye ki pa gen diyite ki pa gen onètete ou bliye si si anndan akademi yo te yo te montre yo fòk yo gen onètete fò fò yo entèg ou konprann yo bliye tout sa yo wi chaje polisye la nan kidnaping. Enhen! Sa vle di Greg, sa vle di Greg, jan wap pale la, si, si, si lapolis la te baw pouvwa kòm polisye pou ou mete yon inite an plas ki tap reflechi sou kestyon e kidnaping, chache polisye, sa vle di ou tap jwenn polisye wi ki nan kidnaping. DG, M pa ka ba w manti menm. M gen yon pakèt enfòmasyon, menm lè mwen menm, m se yon nèg ki toujou ret lakay mwen pa sòti, men m t ap di lapolis m dezole paske m pèdi twòp pwomosyon m, twòp zanmi m anndan lapolis. Mwen m pa gen kouraj pou m fè lapolis ankò. E se sèl sa m t ap konn pou m di an, m t ap reponn. Paske gen zanmi m, ekzanp Casanova, Richie. a on miltitid nèg m pèdi ki rann mwen tris dèfwa m konn santi m rayi tèt mwen m konn santi m regrèt m te nan lapolis epi moun yo pa menm konn enpòtans ou bon mwen yon tip de polisye tankou m m pa kwè lapolis gen kòb pou l ta peye m non mwen menm m pran komin m mete l sou do m mwen di bon. Je dirige cette commune mwen m di l mwen menm a bouch mwen e m pwouve travay mwen ladan l e kounye a tout moun ou tande k ap fè bèk fè k ap fè bagay bon èske yo ka pwouve m yon bagay mal te fè non m pa janm site l anyen m pa janm nan anyen dwòl mwen m rete di w sa nan fanmi m sòti a m pa fouti ka nan bagay dwòl a moun ou konprann m Somnè Juilmé Greg e m pap kite w ale bon ou ban m pami tandans yo lapolis ladan men pou n kalme bagay la nèt Non sa m di w la se Men ban m yon dezyèm non Ban m yon dezyèm non Ban m yon dezyèm tandans paske m pa vle rete ak lapolis lan sèlman Tandans sektè opozisyon se Se youn nan pyès Se youn nan pyès Kijan m te ka di Pyès metrès ki te ka genyen anndan kidnapin Wi Opozisyon tande m depi peyi a pa stab e lè yo deja konnen yo pa ka pran pouvwa atravè lèzeleksyon yo deja konn sa kounye a yo ap simen latwoublaj pou prezidan ka enstab. Epi kounya pou Nasyonzini ka di, monchè entèl ou ap dirije, ou ap sesi, ou ap sela, ou retire kò w. Se sa l ye. Tout sa w wè k ap fèt la yo la a, li pa, li pa gen lòt rapò avèk, ke opozisyon. Opozisyon k ap fè tout sa w wè k ap fèt yo la a. E yo gen polisye k avè yo tou. Yo gen polisye chimè k avè yo k ap fè tout sa w wè yo. nan tout bagay sa yo. Mwen menm, on apèl on chyen on chyen, on cha on cha, on lou on lou. Sa vle di mwen menm m pa janm m pa janm nan pè pou m pou m di sa m konnen paske mwen menm mwen fò m pa kwè nan bay manti. Polisye se prensipal. Se moun ki responsab kidnaping kap fèt anndan peyi sa la. Tèt chaje, tèt chaje. Non m klè, klè, klè, klè, klè. Hum, hum. Polisye. Bon. Tande m chèf, polisye an afè avèk tout, tande m, yo detache ak tout gwo chèf, tout minis, tout bagay. Yap kite zam lan men nèg isekirite lan palman, zam ap dòmi lan men yo. Bon ou panse peyi sa ka janm bon la kounye a? Mph, eben dènye kesyon m ta pral poze w la, se di m pral di w, bon kòm ou di ou pa nan politik men sa w wè de avni peyi sa? Paske gon pakèt moun k ap tande w la, ki sa w. Okipasyon dwat. Ki sa? M pa kwè okenn moun ka ranje peyi Dayiti. Prezidan Jovenel ap detire avèk nèg yo men men li p ap m pa kwè, pou mwen menm m pa kwè. Li detire anpil vre men li p ap bon non. Okipasyon, remèt pou yo remèt peyi a. Tande, bon, kijan w pral demantle? Tande, mwen menm m fè katran ap travay Pòtay Leyogàn. Katran, m fè dezan ap batay Anèl. Anèl tire sou yon Teryòs. Mwen, nou de te ladann. Mwen e ma responsab komisarya. Gen yon patwouy devan, devan Bisantnè a. Bon, kounye a la, mwen menm pou zam mwen nan men nèg sa yo, gen moun ki ka sou, sou, sou al pran zam sa yo nan men yo? Pa ki mwayen, pa ki fason. Banm tou di moun yo, banm tou di moun yo pandan w di sa, aprè m fin pale avèk Greg, yo mèt ret branche toujou, paske m pral fè yon analiz la, nèg yo gen de kòmand ke yo fè, m pral fè yo tande e nèg yo k ap planifye tout bagay, e ou mèt kontinye, moun yo mèt ret branche, wi, mèt kontinye. Eske w gen yon nimewo, Dòk? Humm. Ou gon numéro pou ba moun yo? Non m pral pran m pral pran non non non non non sa se aprè e sa se nan zòn e vilaj de Dye map desann nan gran ravin men pandan w pale de sa men m pral pran de twa apèl tou wi la paske fòm gade nan zòn nan tou e reyaksyon moun yo aprè yo fin tande w la sitou moun nan petyonvil e m pral gade m wè si tout sa w di la yo e kòman yo wè yo tou map pran w de twa apèl. E e m kap m kap bon bon mwen m gen lòt nimewo la pandan w sou nimewo sa m m pral gade m pral gade e sa k posib e men nou pral fini entèvyou an wi e fin di sa w tap di a non don ou di se se okipasyon w pa wè kòman yo pral demantle nèg ga avèk pil gwo zam yo w pa wè. M pa wè menm anndan geto gen zam tande e e e e bakòp pòtay leogane e li menm ki konn fè relèv. pou gran lavi nou. Sa vle di si m fin fè night, m fè night, m kòmanse a 5 è aprè midi, m fini a 8 è nan demen maten. Men kounye a lè polisye ki pral travay anlè gran ravin yo vini, se bakòp pòtay Leyogàn nan ki mennen yo anlè gran ravin. Mwen m konn mennen nèg yo anlè a, m konn jwenn nèg yo ak gwo manch long sou janm yo, men m pa ka pran yo. M ann inifòm wi, m ann inifòm. yo byen fèt li zanmi. Epa si non oh oh eh mwen di epa si non. Tandem Doc. Paske nèg yo nèg yo twò mechan. Ou konn sak fè m di w nèg yo mechan? Si w se polisye si w di w ap fè lapolis ou di w ap fè lapolis m pa gen pwoblèm menm lè fòs nou li minim men si n ap fon relèv nou parèt nan komisarya e komisarya Menm polisye kandal yo nou vin leve yo a, nèg yo se lan twou yo la, so yo lan twou yap gade nou anvan pou yo resi sòti. Tèlman yo pè. Pè kou sourit. Menm moun lan, m konn nan sipèvizyon avèk yon ansyen responsab ki rele Filidò e misye k dènye, so misye k te dènye responsab mwen Pòtay Leyogàn. Filidò misye rele. M konn mwen, m konn nan machin non Terios avèl nou 2 a, sa se yon nèg ki kwè nan mwen, li konnen m ka batay e l wè batay mwen deja. Mawaem kas nan men m, yon responsab ap kondi yon machin, èske m ka goumen avèk tout nèg sa yo? Sa m pral ka fè la? E machin nan pran bal deja, chèz m chita a, kousyen m nan pran 2 bal nan do, nan do, nan do, pa dèyè tèt mwen, pandan m gentan desann machin nan. Ah monchè nèg yo mechan men ou paka parèt tou pou polisye tout kola yon komisarya ou wè nèg a zam oh mwen mande konkou banm konnen polisye yo pa responsab se se se se chèf ki nan dlo ki nan dlo dous yo se yo menm ki responsab gwo chèf yo oh yap mare a kòd devan devan men devan. Trè byen. Mwen devwe yo. Pandan pandan w pale de sou komisarya Pòtay Lewogàn nan e depi depi lendi swa kòm te gen kanaval m pa ka anonse anyen e avan bagay Gran Ravin nan fèt la m te kab gentan anonse l men ban m anonse sa non e gen gen gen genyen e E nèg vilaj de Dye yo e e e toro k rele izo a lal gon kòmand ki plase la lap tann yo pot materyèl yo ba yo e entansyon nèg yo e nan dènye plan k gen la se pran e komisarya pòt a leogàn nan se pran komisa pòt a leogàn nan. Yo gen plan depi sou depi sou depi sou lè e anèl anèl anèl tuyad li. Sa se piti piti piti Tanel ki mouri an, m te konn wè l anndan Teyat Nasyonal. Paske pwen fiks lan se te devan teyat, men lè l fè midi, nou antre anndan n al manje, men piti a nou va sou. Non, men, men, men, Adley se te chèf sekirite Teyat Nasyonal. Wi misye te chèf sekirite teyat la kounya la akoz akoz ke misye anndan sa vle di m konn wè avèl m konn wè avèl men piti a toujou avèl e piti a k fè tout bagay pou li kounya mwen menm m tou itilize piti a nou menm nan kwen fixan nou itilize misye pou n fè misye al achte manje pou nou epi malerezman frè m misye misye misye mouri ansanm avèk ansanm avèk Adly men Adly. Kòm m te di w sa talè a, depi yon nèg ou pa chèf w ap itilize zam, mwen menm m konsidere w kòm gang. Men, Adly, plizyè arestasyon l fè anndan vilaj Adly kòm edefen an, m pa pral pale twòp de li, men e misye k fè nou fè tout arestasyon anndan an. Mwen menm se youn nan polisye pòtay ki konn vilaj plis wi anndan vilaj. Banm bon nouvèl banm bon nouvèl kounya e nan plan nèg yo se fini zafè blende vin vire nan twazyèm sikonskripsyon an yap boule tout yap boule tout yo gen mwayen alò a ma banm anm fin kite w a banm banm anm ma pale bay la talè gade non e e jisteman. E avan m pran de twa apèl la a, e, e, e moun Petyonvil, moun dèyè lapwent, moun Petyonvil. Donk, pou moun k ap tande la, e pa gen twòp espwa sou Ayiti a jan l ye la a. A! Dòk, bagay la rèd. Bagay la rèd. Mwen m poko wè non. M poko, m pa wè. Pase premye bagay pou n ta fè la a, mwen menm, pou mwen nan peyi sa a la. Paske depi yon peyi pa depi yon peyi pa gen stabilite m pa wè gen anyen k ka mache ladan l ou tande m ok prenons le cas ke manman m manman m ta toujou isit paske manman m se yon komèsant li te ye ou ta prenons le cas l ta isit si l ta bezwen fè yon ti sòti pou l met komès deyò si nou enstab tankou bagay ki pase avan yè dimanch nan nan mwa chokola a. È souvan si manman menm lèl ta ta brav li ta kite bagay li deyò li te ka ret deyò a negatif on peyi pou on peyi mache premyè bagay la fòl gen stabilite pase wap wè nèg opozisyon yo jwe sou sa ok kijan fè e dat lekòl dat sen valanten wè nèg sa yo ap ap ap ap ap maniganse mach pasifik epi yo yo pretann yo pasifik men mande yo sa yo te fè nan 95 on lè. apre jounen jou apre jounen peyi lòk la tout boutik kase sa yo pa ka kase visye sa yo nèg solino nèg bèlè nèg gran ravin tout monte tout anba menm premye bagay m tap mande nèg sa yo si te gen dirijan kòm m wè gon kòm m wè gon chèf lapolis ki monte la mwen menm mwen menm m gon ti kredibilite pou li depi depi manif pa ka demaske yo. Moun ki sou kote, nan bò lari yo tou, yo pa sipoze pa gen kagoul nan figi yo. Se sa. Paske, sa k pou di l si e pa Kris la, si e pa, si e pa kòman rele k anba kagoul, Izo oubyen jan m tande yo rele nèg sa yo. Sa k pou di m se pa yo? Tout manifestan anba kagoul. Tout pran lari. Tout gen zam nan men yo. E djòb la rèd lapolis pa ka fouye tout. e m konnen sa. Lapolis pa ka fouye tout. Men so kounye a, ki avni peyi sa? Ki jan l pral ki jan l pral jwenn stabilite l la? Ki kote l pral pase pou l jwenn li? Tout moun chimè, tout moun gen zam wi kounye a. Mwen menm m tande jounalis k ap jounalis ki sou radyo, yo di konsa kòm Leta pa ba yo. papye pou pou manch long lan, yo menm yo kenbe ti kout la e lè yo nan machin yo ap soti gresye pa gen moun ki ka atake yo. Tigrèg te pale? Eske se sa ki alorijin arestasyon Tigrèg? Eske se lefèt ke yo kalifye Tigrèg de bandi ki lakòz yo arete Tigrèg? Eske se evenman ki te pase avan yè o nivo de Petyonvil ki lakòz yo arete Ti Grèg? Antouka anpil kesyon merite poze e nou ta kapab di ke arestasyon Ti Grèg la li montre a klè ke lapolis gen anpil bagay li ka fè, otorite yo gen anpil bagay yo ka fè men ekoute le fèt ke des politiques, des membres du gouvernement gen akwentans yo avèk yon seri de bandi, ebyen sa lage peyi a nan sa l ye jounen jodi a. Mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!